Pa gen pwoblèm. Izo èske w ka rakonte nou 2 dat ki make lavi w pandan 36 ans sou tè a? Bon m gen premye dat ki make lavi m se se jou nèg Barikat yo mouri an. Sa son gwo istwa. Se lè sa tou m ap konprann sa k Ayisyen tou. E nan lanmò Barikat si m pa t la. m panse m tap gen anpil bagay negatif nan tèt mwen de lanmò sa a. Paske apre lanmò a pou sa m tande moun ap di, m di genlè m pat la. E Rigolo m ka di w jou nèg sa yo te mouri an, nou ta nou sot jwe laplèn, e pandan nou sot jwe laplèn nap antre nou pral jwe pou Patrick Moussilhac nan radyo Karayib. Epi mwen menm m tal nan machin nèg yo te vini an katafal dat, m tal nan machin men lè map retounen m pa retounen nan machin nan paske m gen yon zanmi m ki vin vann mwen yon Honda. ki vin ban mwen yon Honda. E lè misye vin ban mwen Honda a, se te premye machin m kwè, non se pa premye machin mwen, se te dezyèm machin m ta pral achte. Epi kounye a, misye, pandan nou sòti, DJ Barikad la di, mesye ann fè yon kous pou n wè ki machin ki mache plis. Misye gen yon Honda tou, epi lè misye wè yo vin ban mwen Honda, yo pot Honda a ban m eseye. E nèg yo menm te sou yon BM. epi nou lage. Sa rive patnè DJ ki te mande nou kous lan pran devan epi lè nou rive ki bò pou pran Site Solèy, Douya e lè w fè konsa sou bò Twa Men, wi pou pran Twa Men e nou t ap fè Site Solèy dwat polis kanpe nou yo di nou gen tire anba a pa fè dwat fè isi pito fè zòn Ayopò. Pandan polisye yo di nèg yo sa. Men m double, m pran devan. E lè m vin devan, so m ap bare Honda a dèyè m nan pou l pa pase, pou l pa double m. Ou k t ap kondi? Wi. Misye t ap, misye, paske misye, misye kouri machin anpil. Epi lòt nèg ki t ap kondi BM nan, yon zanmi nou k leve nan zòn nan avè nou, Guichard, epi li pran lòt vwa Sens Unique lan. L al pran sou kote bò. Sa se vwa desann sou repòt la. Donk te gon yon ti dezòd ki t ap fèt nan kouri a. Non se pa yon ti dezòd, se yon gwo dezòd sa te. Pase lari a pa t gen moun nan lè sa. Pa t gen moun nan lè sa. Epi lè nou pral rive nan kafou nan zòn wè kote aksidan an fèt la, te gen yon machin polis ki la e ki te gen yon gwo pwojektè sou tèt machin nan. Yo wè yon machin ap vin sou Sans Inter, yo wè lòt tou de bò machin ap kouri moute, yo pa konn sa k genyen, yo vire limyè a sou machin yo. Lè zòn nan limyè a vin bay sou BM nan, lè misye, li pa wè si gen bout kanivo a, li tou fon kout volan pou l antre. Pou li menm li gentan antre nan kafou an pou l fon kout volan pou l antre, machin nan sote. E lè machin nan sote, machin nan tonbe yon kote. M gen anpil moun ki pa konn istwa sa a wi. Nan, machin nan tonbe yon kote, yo t ap, y ap boule, te gen fatra k t ap boule la. Mwen t al gade, m te wè sa. Tout bagay t ap boule la, epi machin nan boule. Premye sa m di nan tèt mwen, o! Nèg yo mouri. Men s on, s on slogan tout Ayisyen lè w sezi. Ou di, a m mouri. M di, o! Nèg yo mouri. Epi m frennen vip, m kouri desann, m ale. Premye moun m tonbe sou li, m wè katafal, epi jan m wè katafal la vre kòmsi m wè l mouri, kòmsi kou l kase. Epi m met de men nan tèt, Konprann? E baton an, se yon lè n al jwe jakmèl, gon timoun, konn wè nan mòn nan lè timoun yo vin vann nou bagay deyò, yo vin vann katafal baton an, katafal di bon, yon sèl bagay m ap achte nan men w, m achte baton sa nan men w. Men se pa baton l te bezwen vre, se yon jès li bezwen fè avèk piti an. Bon, baton an te gen yon tèt koulèv ladan l? Li pa t gen yon tèt koulèv non. Baton an, se te yon tèt yon tonton a bab, epi gen yon koulèv ki marone baton an. Anmwey, men moun yo pè baton an. Yo te ba l anpil bagay. Pa konn w al souye Kendy k te nan Flex, Kendy te gen yon baton l te konn mache avè l tou. Wi, wi, wi, wi. Yo pa t di anyen pou sa. Yo pa t di anyen. Men si l te mouri yo t ap di yon bagay. Wi, yo t ap di yon bagay. Yon dezyèm dat ki make lavi w? Yon dezyèm dat ki make lavi m se pou kote m soti epi jounen jodi an m fèt achte yon Mercedes bwat. Ou gen yon bwat? G-Class. Non, ou te gen yon Cayenne. Non, sa pa anyen. Yon G-Class 2020. O! Ou fè tout bagay sa a? Tou nèf. Wi. So Li sak rele rapè. Maestro yo map di w. Ou pap jwe non izo. Non se pa jwe non men. Bondye konnen w tout bagay men. Ou wè lè w gon kè menm panse paradi a e sou tè a l ye. Tout moun ap di paradi paradi bon m pa konnen. Menm si yon nèg ki renmen ede m pa fè anyen pou an retou. E m se yon nèg si yon nèg ap chache palmarès mwen depi kote m grandi a kounya ou pap janm tande m nan anyen wrong tou paske M respekte, m byen a moun ki wrong nan tou. Men m gen limit mwen. M pa byen avè w pou m al fè bagay wrong avè w. Sa vle di m pa vin nan yon lojik ke a si misye se bandi, m ka pale avèk bandi an. Men w pap janm tande Izolan itilize yon bandi di fè tèl bagay pou mwen oubyen menm jan m byen avèk yon moun ki legal, polisye pou m di l fè tèl bagay pou mwen. Non m pa nan lojik sa. M pa byen avèk zam nan. M byen avèk moun ou ye a e m ka eseye moun ou ye a tou pou m retire w.